Nan dezyèm videyo sa a, medam e mesye, zanmi, konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, nou pote tout detay pou ou, tout eksplikasyon, tout eklèsisman sou lanmò oubyen asasina 4 polisye sa yo, Yè, gwo deblozay pete antre lapolis ak Vitelòm e jodi a la a, se gwo dèy kay fanmi polisye sa yo, se rèl, se 2 men nan tèt ke fanmi, zanmi, kamarad donk polisye sa yo nan moman nap pale la pa ka konsole paske 2 vanyan gason, nou wè foto yo, 2 vanyan nèg ke yo menm te ka la ankò vivan ap bay lapolis la bon sèvis men malerezman men kisa jodi a yo resevwa pa rapò avèk. e mal fonksyonnen oubyen movè dirijan ki yo menm ap dirije polis la e jodi a nou wè Frantz Elbé, nou wè komisè polis Petyonvil la nèg sa yo pral gen pou reponn kesyon sou divès akizasyon ki fèt kòm kwa nèg yo ta konplis nan sak pase a la a nou wè kòman Vitelòm alèz pou lap retire lavi polisye nou wè kòman Lanmò San Jou alèz pou lap retire lavi polisye nou wè kòman Izo alèz pou lap asasinen asasine polisye eske nou janm wè e donk e DG pnh la janm sòti yon nòt poul di donk e men konbyen polisye k pèdi ki mouri men sa bandi fè polisye men sa bandi fè lapolis pa janm gen yon nòt ki sòti jiska kounyè nap pale la Frantz Elbé pa janm menm yon konferans de près poul ta bay poul e donk e enfòme pèp la de sak rive a poul bay detay paske gen anpil moun kap poze kesyon ki paka jwenn repons gen moun ki gen e donk e e movèz panse nan tèt yo, men yo ta bezwen DG pnh la Frantz Elbé poul bay detay sou sak rive a poul ta di nou konbyen polisye ki mouri paske nou di 4 li gen dwa te plis menm li ka 5 li ka 6 men detay sa yo donk li vrèman difisil pou nou konnen men pnh la ki yo menm gen donk yo gen ransènyeman yo gen de moun kap Ansègne pou yo ka pran chèche enfòmasyon pasi pala lè yon dram oubyen yon ensidan rive nan lapolis la men jiska kounye a nap pale la pa gen moun ki janm di anyen menm sou sit lapolis la menm sou paj ofisyèl yo nou pa wè anyen ebyen nan videyo sa nou pral fè ou tande Lionel Lazarre ki se yonn nan gwo chèf e donk nan lapolis la, ki fè pati de sendika polis nasyonal la, ki li menm pral ban nou detay, ki pral ban nou eksplikasyon, ki pral ban nou tout istwa kache ki genyen dèyè asasina krapile sa ki fèt sou 4 polisye sa yo e gen yonn nan polisye yo ke Vitelòm li menm ale avèk kadav. Jiska kounye a nap pale la pèsòn pa konnen eske kadav sa li ankò la oubyen vitelòm antere l oubyen tou nèg yo fè sa yo vle avè l enben nan videyo sa nou pral envite w jwenn repons a tout kesyon sa yo e pa bliye kite kòmantè w anba videyo sa pou w di nou kisa w panse pou w di nou ki kote tou wap swiv nou ki kote e donk. wap gade video sa. Bonne écoute tout moun bon samedi nap tounen pou yon prochèn video. Bon e ki konpreyansyon de aksyon sa ki pase frèm? E an nou dil an bon kreyòl aksyon teyoris sa k pase la ki konpreyansyon etanke responsab sendika? Bon, konpreyansyon nou de sa k pase a, pafwa nou twouve ke se yon bagay ki vrèman dwòl. Nou kapab konstate nou gen 4 polisye ki pèdi lavi yo. Piske jodi a la, nèg yo gon pratik, depi yo pran yon polisye, yo fè konnen ke fanmi yo ap jwenn li. 4 jèn polisye, nèg ki trè fouge, ki yo menm pèdi lavi yo. Konpreyansyon nou de sa k pase a tou montre nou ke gon pwoblèm de lidèchip o nivo lapolis nasyonal Dayiti, se kòm si m te kapab di w tout moun fè sa yo vle san kontwòl e nou konnen ke lapolis la se yon enstitisyon ki yerachize ke li menm si ka gen dè moun nan yon seri de zòn k ap mande lapolis pou E gen moun ki blese. Nou kwè ke jan de bagay sa yo, yo pa fèt nan yon bagay ki dwe korije. Yo pa fèt konsa ankò nan lapolis la. Nou t ap tande odyo an talè an. Nou twouve sa pa nòmal. Kòman fè ke polisye yo rele, yo mande èd. Yo mande èd. Komisè an pa voye èd lan. Kòman w konprann sa frè m? Mwen m panse ke li te mèt nenpòt moun nan depi nan detrès li mande èd fòk gen moun padon fòk gen moun ki kapab vini osekou avèl ou pa vini osekou avèl Lalwa pini jan de konpòteman sa yo. Menm si polisye a se nan lè aktivite pèsonèl li li t ale, depi l mande sipò, l mande sipò fòk li jwenn. Nou tande yon pakèt voice kote ke polisye yo ap mande ranfò. La ankò se pou m di w ke se pa t yon operasyon ki te planifye paske nan kad yon operasyon ki te planifye gen sa k rele eleksyon. Pou yo, se de moun ki la an ka ou gon difikilte pou yo kapab gen tan voye voye bakòp ba yo. Nan ka pa polisye sa yo, se pa sa l te ye, byen ke se responsab komisarya, enfòmasyon ke nou jwenn nan men polisye yo ki fè nou konnen ke se responsab komisarya ki te ale, ki te voye mesye yo ale anba a. Paske 7 polisye ale nan jan de bagay sa yo, li bon li te pwomèt nou pou l pale avèk nou. M espere ke demen si demen n ap genyen pou nou pou nou avè l pou n ka pale ansanm avèk li. Men se vrèman yon kou di pou m mete mwen menm m santi m devaste. Menm nan vwa m ou ka santi sa devaste m konplètman devaste pa rapò a sa k pase a. Men, etan ke kòdonatè Synapoh, ou se, ou se, ou reprezante sendika lapolis lan, men kounye a la, kisa nou prevwa fè bò kote sendika a? Paske nou menm bò popilasyon an, ke se swa ann Ayiti, ke se swa nan dyaspora, nou mande, nou menm nou panse se yon revòlt ki ta dwe fèt. Ta dwe gen yon revòlt total anvè anvè komisè sa pi pou pa di anvè Frantz Elbé piske ou menm ankò ou di l gen yon enkonpetans gen mesye sa yo pap dirije vrèman men nou menm bò kot sendika ki sa ke nou prevwa etan done te gen 5 polisye ki te deja mouri nan vilaj de Dye men sa vin repete la an 2023 bò kot sendika mesye ki sa nou prevwa fè pou sa pa repete frè m. Mwen menm m panse ke gen dè gen dè refleksyon k ap fèt pou n konnen kisa ke nou ta sipoze fè. Men la ankò n ap kesyone konpòteman Leta a, ki responsablite Leta genyen nan sa k ap pase yo? Ou estime ke pa gen yon e vre bò kote Leta a pou frennen fenomèn ensekirite a? Elò w gade ke nèg yo tèlman lib Nèg yo fè sa yo vle, nèg yo aji kote yo vle, nèg yo ap opere san yo pa panike, ou santi ke nèg yo alèz e nèg yo mete Leta hors de route. Kidonk, nèg yo montre ke Yo pa pran yo pou anyen. Nèg yo moutre w ke pou yo menm leta yo pa egziste ankò. Paske nèg yo alèz pou yo fè sa yo vle. E polisye ap tonbe pasi pala. Kidonk nou kwè ke jan de bagay sa yo, yo pa dwe repete ankò. E jan m di w la, gen de refleksyon ke n ap fè la o nivo sen sendika a pou n gade ki fòm de repons petèt ke nou ka bay Kòman nou kapab mande pou amelyore bagay yo? Ki sa ke m kapab fè pou m pase twòp a twòp? E ankò la n ap rete nan menm kad sendika. Lè yon aksyon konsa rive e ou menm ki nan sendika, ki sa nou prevwa pou polisye sa yo ki viktim bò kote madanm, pwobableman yo gen madanm, yo gen pitit. M pa konn si yo genyen, ou te kapab tou anonse sa pou nou, pou nou konnen. E men ki sa sendika prevwa nan ka sa? Mwen m panse ke sendika a nou menm ou konnen ke nou poko genyen otan de mwayen ke n ta genyen ki ta pèmèt ke si yon polisye an difikilite e petèt nou ta kapab sipòte madanm ni men nou la pou nou akonpanye yo fè demach yo bò kote dezonje an lapolis nou konnen ke te gen yon dekrè ki premye jiyè 2022 ki sot pase la a, kote ke Leta pran responsablite l, byen ke se pa yon bagay ki regilye ke l ye, pou dedomaje fanmi pitit polisye ki mouri nan fonksyon yo, tankou polisye sa yo ki mouri nan kad travay yo. Nou kwè ke Leta gen yon pa de responsablite nan sa k ap rive la a, paske Se leta ki pou kreye kondisyon pou pèmèt ke polis yo kapab travay. E nou menm n ap swiv a la lèt kòman Non men kanmenm nou se sendika, sendika nou gen yon responsabilite anpil, nou pa ka ap tann apre leta, paske si n ap tann apre leta anyen p ap fèt. E menm jan nou wè nòmalman sendika polisye sa yo nou sipoze ke yo sendike, donk si pou nou fè grèv Sa k pa pral sa k pa pral travay, sa k ap fè yon tan pou yo pa pre pou pou pou yo pa bay Ariel, pou yo pa bay mesye sa yo sekirite. Se sa k gen pou fèt paske nou se sendika, polisye sa yo fòk yo pwoteje yo e nou wè y ap tonbe adwat agoch. Nou pa ka ap tann, nou pa ka, nòmalman sendika sipoze konplètman endepandan de de ekip pouvwa Paske jisteman se sak travay nou, nou la pou n pwoteje. Menm jan polisye yo la pou sèvi e pwoteje, men sendika a nou dwe ale ankò pi lwen. Nou pa ka ap tann aprè gouvènman. M panse se vrèman enpòtan e mesye, mesye Lazarre. Alò, alò mwen mwen m pale w de sa gouvènman pran kòm responsablite e mwen sot do tou. Sendika yo, nou gen de refleksyon ke n ap fè pou n gade nan yon tan ki pa twò lwen ki fòm de repons ke nou kapab bay. M pa dout ke nou p ap fè anyen non, men ou konnen fòk ou fò n reflechi, fò n gade ki fòm de repons ke nou kapab bay. Men nou wè ke nòmalman, m sot ap fè entwodiksyon an de sa, nòmalman lè yon ensidan rive konsa, pou pa di yon aksidan osi grav rive nan tout peyi, to otomatikman gouvènman, leta, E keseswa prezidan, premye minis, yo tout yo gentan dekrete yon eta dijans, e sendika bò kote pa l tou, men nan ka sa, jiska mentnan m ap pale avèk ou la, etanke reprezantan sendika, nou wè ke leta sa ki pa egziste an, menm yon twit, menm yon twit bò kote Ariel Henry pa sòti, epi nou. Bon, se youn nan bagay ke nou denonse prèske chak jou o nivo sendika a, kote ke nou wè dèfwa menm bò kote Direksyon Jeneral Lapolis pa gen yon nòt ki sòti pou senpatize yo pa rapò avèk lanmò yon seri de polisye, sitou lè polisye ki mouri nan egzèsis fonksyon yo. E pa menm yon twit tou bò kote ke bò kote premye minis Ariel Henry pou denonse sa yo. Kidonk nou repwoche sa yo paske si gen de polisye ki mouri nan egzèsis fonksyon e nou konn ap swiv tou gen yon seri de bagay ki konn ap pase ki pa menm konsène peyi Dayiti nou konn wè ke gen de dirijan ki ap twit pou senpatize yo avèk peyi sa yo oubyen avèk sa ki rive yon seri de moun. Men bò lakay pa nou, nou pa janm wè sa fèt fasil, piske premye minis Ariel Henry, li se chèf CSPN, li se vis prezidan CSPN, paske li se premye minis, alafwa minis enteryè. Kidonk li gen yon double wòl, double responsablite pa rapò avèk sa ki ann Dayiti. Bon, n ap eseye swiv pou n wè demen, pou n wè èske, ki sa k ap fèt E ta sipoze genyen yon CSPN spesyal nou menm nou pwopoze ke fòk ta gen yon CSPN spesyal ki òganize pou pli ta pou yo aksantye sou pwoblèm ensekirite a pou yo konnen kòman ke yap manyenl paske jodia la gouvèneman pa gen yon priyorite Sekirite pa yon priyorite pou li paske si l te priyorite pou li m ba w garanti jan Kiba a la ye la li pa tap fè sa. Se bagay ke nou denonse nou menm onivo Synapoha a. Nou swete ke gen de responsabilite ki pran e jan m di w la n ap reflechi, n ap gade nan yon tan ki pa twò lwen kòman ke n kapab bay repons la. Nou wè kominote entènasyonal la ap bay presyon e yo di ke yo pral sipòte lapolis Dayiti. Epi evidaman y ap pale de eleksyon, men nou menm bò kot sendika, èske nou gen dwa pale, èske nou gen dwa di yon mo nan tout sa k ap pase la? Etandone ke nou wè popilasyon an pa fè Ariel Henry konfyans e nou konn enplikasyon l prezime l nan asasen e nan asasina prezidan Jovenel Moïse, men nou menm bò sendika, ki sa nou di mesye nan tout sa? Keseswa nan eleksyon, keseswa. Wala, malerezman nou pèdi, nou pèdi.